Aksyon sa pwouve ke pa gen anyen ki pi enpòtan pou nou ke Ayiti. Map pran yon egzanp ki klè e ki senp. Lè yon moun gen degouden, enpòtans lajan se lè l sèvi lòt moun, se lè l ede lòt moun viv. Men se pa lè ou pran l ou mete l yon kote, ou fè kanè bank ou men otè epi pandansetan wap viv nan kras, wap viv ou gen tout kalte pwoblèm, anviwònman an pa bon e lajan sa a kisa w fè avè l, ou pran l ou al jwi l nan yon lòt peyi kote ke se etranje k ap benefisye de lajan an. Donk nou menm nou di pa gen pi enpòtan pou nou ke Ayiti. E nou di tou fòk nou fè efò pou imaj negatif ke yo genyen de Ayiti a pou n chanje l. E pak sa a non sèlman li se yon pak datraksyon ki pral pèmèt ke nou rekonstitiye sa nou te ka rele Lafami, yon espas kote ke manman, pitit, sa m te ka di papa kapab vini pou detann yo. Men, nou pral ofri de lòt choz ankò. Nou pral ofri tèt nou yon pwogram dedikasyon ki pral pèmèt ke nou travay avèk les gens de la communauté, moun ki lan anviwònman nou la. Lafòsèt ki tou pre nou la, Site Lesko ki tou pre nou la, se son dè sitwayen e se yo k Ayiti a. Ayiti se pa mwen, se pa ou sèlman, se tout moun sa yo. Fòk nou kreye. posiblite pou moun sa yo tou yo patisipe e konprann nesesite pou yo atache avèk espas kote y ap viv, kote y ap evolye an e pou pèmèt ke yo pote kontribisyon pa yo tou nan chanje peyi a. Lè w ap monte la a, gade kantite pil fatra ki gen, kote Leta? Donk, kominote an. Sitwayen yo, nan pral travay avèk yo pou yo aprann mete sa yo genyen pou chanje yon epòk. Tout Ayisyen te mete ansanm, yo te lave Pòtoprens, moun mete salon nan lari, men yo pa t peye pèsonn pou sa. Se te volonte. Moun yo bezwen sèlman yon siyal ki voye pou montre gen de moun ki kwè, ki renmen, ki vle, epi yo menm rès bagay la y ap fè l. E nou kwè sa posib. pou le Cap Haïtien. Isi a pa sèlman gen jwèt, mwen wè gen yon bèl restoran dèyè a la tou. M sot mande moun yo, yo di m nou ka bay nenpòt 3 mil pla pa jou. Nou gen yon restoran ke nou built ki gen kapasite pou bay 3 mil moun manje la. E se sa w sot wè la, e se yon premye nan tout peyi an. E menm Ozetazini, sa nou gen la kòm restoran mobil, se li ki pi gwo. E sa fè nou te gen anpil difikilte pou nou te rantre antre ansanm avèk yo. Donk, se refleksyon nou, se rèv nou. Paske si pa gen rèv, pa ka gen lavi, pa ka gen laveni. Paske laveni se otou de rèv ke w konstwi l. E jounen jodi a, anpil moun te panse se reve nou t ap reve. Men rèv lan, li kòmanse tounen reyalite. E nou gen dotre rèv ankò. E sa nou sot montre w la an tèm dimaj, sa nou sot montre w la kòm videyo, se pa sèlman yon rèv, men se yon rèv k ap tounen reyalite nan peu de tan ankò. Alò gen plizyè jounalis la, genyen ki swete poze kesyon avèk Mesye Walson Sanon, nou kapab. Mesye Sanon, la ou pale de reyalizasyon pwojè a la, m panse gen anpil zanmi ki ap swiv la ki ta renmen gen yon ide de. kou konbyen sa koute nou pou nou reyalize yon travay enòm konsa nan si pe de tan. Ban m di w, si n ap gade kou estimatif pwojè sa a, li t ap trè difisil pou m ta di w ke pwojè a koute nou tan. Si m ap pran yon ansanm de derive pa rapò a fòs imèn, deplasman, e monte avyon, an fèt chak semèn ale ozetazini retounen isi an e lè nou gade kotizasyon kontribisyon moun ki anndan kominote a pote espas la ke nou transfòme an pe de tan sa menm nou menm si nou ta pranl nou ekril nou tap kòmanse pa poze tèt nou kesyon eske vre nou te nou ta oblije avanse la nou banalizel nou minimizel men mentnan. Si nou pran an tèm de chif reyèl machin ki la yo, nou gen machin sa w ap gade la a, machin sa w ap gade la, li koute nou 350 mil dola. 350 mil dola. 350 dola ameriken li koute nou. Paske tout. Menm sa lòt bò a. Machin sa yo. Tout machin sa yo, se de machin ke nou built. Nou te ka tou pwofite fon ti vizit ansanm la. An fonksyon de, an fonksyon de, an fonksyon de reyalite peyi an. Donk, machin sa a. Ok. Se yon machin ki koute nou plis de 200 mil dola. Machin sa a n ap gade la. Li ta se yon avyon. ke l ye. Donk, dan lansanm, si m ap gade pa rapò a ma, nou kapab di an gwo, se pou nou rive fè la a, nou depanse an mwayèn plis ke 3 milyon de dola pou nou rive. 3 milyon dola ameriken. Pou mete sa chita an tèm de materyèl, paske fò m di nou, nou genyen, nou itilize sèlman 45 a 50 pousan materyèl ke nou genyen. Donk, nou gen de materyèl la ke nou pa ka itilize, nou gen de jwèt nou pa ka mete, paske espas lan twò piti. Sa nou te met an, sa nou te vle fè, se te pran yon pi gwo espas, pa egzanp zòn katye Moren. Men gen yon tradisyon dan le Nò. Moun Okap pa deplase vrèman al nan anyen deyò. E se sa k fè nou pati de echantiyonaj sa la pou kreye nan touzyasm lakay moun yo e ki pral pèmèt ke pi devan dan se pak akwatik ke nou gen, ke nou pral petèt mete chita trè pwobableman nan zòn avwazinant. Kote ke ayisyen pa kwè nan Ayiti ankò. Nou menm nou voye sa a se pou kreye de, se yon ensitatif pou tape lakay nou le sens du patriotisme lan. Pou nou montre ke gen posiblite gen de bagay ki ka fèt. Donk devlopman li pa ka fèt petèt sou tout yon peyi an menm tan. Nou adopte yon zòn stratejik ki se le Nò. pou plizyè rezon e n ap fè tout efò posib apati de entelijans nou, apati de kapasite ke nou gen, apati de minimòm resous ke nou gen, n ap mete l nan yon plan pou nou petèt maksimize l kote ke nou fokis sou le Nò. Se vre nou gen de konsiltasyon ke nou deja fè nan Sid, nou gen yon espas ki deja prè. Nou gen jwèt, si nou ta fè tout jwèt sa yo antre, ki ta ka pèmèt ke nou ouvè yon pak konsa Okay, nou ka ouvè youn petèt sou fwontyè a, ki pou mwen se te yon zòn de priyorite, paske nou gon defi jounen jodi a pou nou. Paske sa n ap viv kòm Ayisyen an, di n sa nou vle, li pa posib. Donk, nou pa gen oken pwoblèm avèk la Repiblik Dominikèn, men nou di tou, nou gen yon devwa, pou tout o mwens nou montre ke nou pa gen lakay nou ke de braseros, nou gen lakay nou de Ayisyen, de sitwayen ki kapab egal. Ok, trè byen, nou pral fini, men nou pa ka pale avèk Mesye Walson Sanon san nou pa pale politik, paske tout moun ki wè ou, menm si yo konnen ou kòm antreprenè, menm si ou gen tout lòt chapo, men yo dabò konnen sou òm politik. Nou konnen dabò se yon òm politik. E sa se Jean Paul Joseph menm siyati avèm pou Gerson Joseph ke se youn nan patenè. Se le bildè. Alò se le lidè e mesye Walson Sanon di l de tout sa nou wè la jodi a de tout sa lakay Fonrold reprezante pou Kap Ayisyen e pral reprezante. Ki sinyal ke w vle voye bay moun sa yo sitou ki jounen jodi a sanksyone pa yon seri de peyi ke lajan yo gen yo oblije rete nan peyi sa yo ok donk ke moun sa yo ki pratikman bloke nan peyi a ki sinyal ke w vle voye ba yo ke sinyal sa yo? Bon sinyal lan li klè li klè e petèt se pa premye fwa m jwenn kesyon sa men sa ki enpòtan pou nou kesyon sanksyon yo Mwen menm mwen banalize yo a un certain niveau. M pa apwoche l menm jan avèk tout moun. Mwen gade le kote pozitif e le kote negatif de sanksyon yo. Youn nan bagay ki pozitif ke mwen menm mwen tire nan kestyon sanksyon yo, se paske jounen jodi a, gon ekip nèg ki sanksyone, veritab pwoblèm yo se paske si yo gon tèt fè mal, yo met nan tèt yo yo ka mouri paske pa gon bon lopital an Ayiti. Donk se sa. nou menm nou estime ki pozitif. Sanksyon an fè ke tout o mwens li kapab pèmèt ke de moun kap fè politik anndan peyi an pou yo pran konsyans pou yo konnen ke resous peyi an li dwe envesti anndan peyi an pou pèmèt ke yo menm tou kap dirije peyi an gon ki kapab rete nan peyi a. Sa ki fè nou mal se paske jounen jodi an peyi an detwi, peyi an kraze. e nou konprann tou kantite moun ki gen kantite lajan e lajan sa yo ki kote yo soti kòman yo fè fèl donk kesyon sanksyon an pou nou menm nou pa rantre ladan e pak lakay fon wòl se yon zouti se yon envestisman se dèzòm dafè ki fè li sa ki enpòtan pou nou pi gwo politik nou fè se ede moun viv e pèmèt ke nou rekonstitiye la famiy paske lè w la a. ou wè ou wè papa, ou wè manman, ou wè ou wè e son espas tou kote antre sitwayen nou kapab diskite, nou kapab dyaloge, nou kapab pataje ri nou. Sa vin fè gon sèten konvivyalite ki pataje antre nou. Se ke nou bezwen jounen jodi a. Paske li lè li tan pou nou soti nan dechire nan nan nan politik de youn manje lòt lan ki fè ke nou reprezante sa nou te ka rele tout yon. Men avèk yon sèl vizyon. Vizyon an se rive fè Ayiti yon Ayiti ke l te ye y a petèt santann de sla. Ki te yon referans. Jounen jodi an, li lè li tan pou nou retwouve fyète nou te genyen dan le tan. E se sa n ap fè, e se sa k fè ke nou menm nou pran tout inisyativ sa yo, nou pran tout ris sa yo. Paske Jean Paul, si m di w, li fè petèt pli de. plis de 30 vwayaj la. Paske mwen menm, ase souvan m fon tan Pòtoprens, mwen retounen la. Men Jean Paul, lè zòt la se Ozetazini, se an Chin n ale. Pou pèmèt ke nou te fè sa. E pa sèlman sa m di nou, paske pi gwo pwojè a, manman penba a, l ap vini. L ap vini. E 2024, m ba nou garanti, randevou fèm. Nèspa Jean Paul? Vwala. Mèsi. Bon bagay. Ok mèsi anpil tout moun m panse nou pa gen lòt kesyon ke nou dwe poze ankò sinon ke Ariel monte o konsèy tranzisyon ak 3 moun anpil moun estime ke se ti zanmi pal e ou menm se fondasyon lakoun zak la se lakay founwold men tou nou ka pale pou an fòs pou ayiti donk kòman ou wè kesyon o konsèy tranzisyon rapidman pou nou kite w ale paske ou trè fatige. Kesyon sa tèlman enpòtan. m oblije di yon bagay. Paske sa Ariel ap fè a, m ap poze tèt mwen kesyon, èske misye gen konseye? Dezyèm kesyon m ap poze, èske Ariel se yon Ayisyen? Èske li konsyan de sitiyasyon peyi a jounen jodi a nan sa nou ye la? Donk, se grav. Se grav lè nan yon kontèks osi patikilye ke nou ladan, kote ke peyi an. Gen yon kriz k ap dechire l depi tout tan ke nou konnen, e nou tout kwè e nou tout dakò a linanimite pou gon sèl jan pou rezoud pwoblèm sa, se yon minimòm dantant ki pou jwenn avèk lè aktè, avèk lè ayisyen. Men pa kont, lè nou pran Ariel ki de fèt kenbe pouvwa a, e gade sa l fè, s on wont. Gade sa. pase la a? Kiyès moun ki siyen akò avèk Ariel yo? Ki antite politik ki siyen akò yo? Kiyès moun ki la? Gade, te gen yon konsèy, Ho Conseil de Transition, ki te sipoze genyen ladan 5 moun. Nou jwenn 3 moun. Men sou ki baz 3 moun? Men gade 3 moun yo pou wè. Madan Maniga Pov, yon moun ke nou tout renmen, ki gen anpil respè. Men pa kont, nou oblije pran l nan nivo ke l ye an. Li vin yon sakrifye de plis. Se vre, a son aj, m panse ke pa gen twò gran choz, men kanmenm, gen yon minimòm, gen tout yon kantite defò ke w fè, gen tout yon istwa ke w konstwi pandan tout yon vi, men nou twouve se yon erè grav ke Madam Maniga pran tout istwa l jounen jodi a, li mete l, li bay Ariel krache sou li. E se grav. Donk, sa k fèt la a? petèt 1 an ou 2 zan pi ta nan menm sitiyasyon de vyolans ke nou ladan la. Paske sa kap fèt la si gon eleksyon k fèt lap toujou yon eleksyon konteste, vrè pwoblèm peyi an pa poze, kesyon gouvènans pa poze, kesyon koripsyon pap poze, eleksyon wi men avèk kiyès? Se pati politik yo pral nan eleksyon. Bon lè w fè yon bagay ou fè l avèk ti zanmi w, 2 moun ke w konstitiye, ou pran 2 jèn malerezman ke petèt ki son desepsyon pou nou menm ki jèn. ki tap pale de jenès tou l tan e ki kwè ke pou w renouvle klas politik sa ou bezwen yon klas jèn, men nap gade de jèn gason ki jounen jodi a pwostitiye tèt yo ankò pandan ke yal rantre nan yon demagoji de se jan a yon moman ou peyi an bezwen yon sèl bagay, peyi an bezwen yon minimòm dantant antre lè sitwayen, antre lè zaktè, antre la klas politik pou nou ofri sa n te ka rele yon espas de pouvwa. ki fyab, ki vyab, kote ke vrè pwoblèm yo, yo kapab, yo kapab adrese. Donk, mwen menm, mwen kwè ke sa k pase la a, nou wè Ariel sa l fè, li mande entèvansyon pou pèmèt ke li menm, li kapab petèt rete, rete nan pouvwa. Men pa gen anyen de peyi k ap regle, se lafè, se lapolitik d'Ariel. Donk, anfèt, pouvwa se konsa l ye, nou tout konnen pouvwa se yon bagay ki mistik. Misye te dòmi, li byen dòmi. li jwenn yon satan yon anj gadyen ki di monchè men yon pouvwa baw epi li pranl epi adelante men pa kont kòm se ariel li rele al li la bib na wè kisa ariel vle di donk pa kont mwen menm mwen menm sa wè nap fè la se ladan nou kwè e se lan peyi a nou kwè nou pa bezwen job lan men lan men ariel nou bezwen tou senpleman pou ayiti vwe yon lòt imaj. Nou bezwen yon gwoup sitwayen, yon gwoup moun responsab ki pou pran peyi an, ki pou mennen peyi an a bon pò. Paske Ayiti pa ka mouri. Ayiti dwe kontinye egziste malgre tou. E m ap di nou yon bagay, nou veye yon moman jounen jodi a, menm si se kont volonte tout Ayisyen, chanjman ap fèt inevitableman. Ayiti pa ka kontinye nan sa l ye la e ni l pa ka desann pi ba. Trè byen. Mèsi anpil antouka. Dat 23 desanm 2022 a l ap rete. Wè, yon dat sakre nan ann nou. Mèsi. Mèsi. Mèsi.